Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote yon nouvo emisyon ba ou je di avèk plezi mè ekoute se pa ditou reyèl etan done ke se toujou konsa nou fè entro yo nou dil konsa mè ekoute. A byen regarde la sitiyasyon an fas, nou pa ka di avèk plezi paske bagay la pa bon ditou nan peyi Dayiti, patikilyèman nan larejyon metwopolitèn de Pòtoprens. Iripsyon jounen jodi a o nivo de baz Dèlma 6, Dèlma 2, nèg Bèlè pote boure e nèg yo fè anpil lòbèy. Ekoute byen, mesye Bèlè yo pran nouvèl ke. Barbecue, Bon misye te pran bal, e koute depi w te pran bal se ke ou an konvalesans, ebyen nèg yo prepare yon aso. E aso sa, pa bliye nan premye emisyon ke n te fè a sou batay ki gen nan Site Solèy la, lidè je pèp la ki se Gabriel nan Brooklyn, m ta kapab di misye byen prepare batay sa. Li al. mete batay la o nivo de Belè, epi li menm pou l kapab atake Site Solèy. Ebyen, Bèlè fon aso, Bèlè pote boure, y a anviwon 50 ou 100 sòlda du groupe des 400 marozeaux. Nèg yo pote boure, e daprè enfòmasyon ki rive jwenn mwen, m kapab fè konfyans menm a 50 pousan, nèg yo pote boure depi a 3 zè du maten. Nèg yo sakaje Ba Dèlma. Lè w tande yo di w sakaje a, anpil kout bal, nèg yo mete dife, e genyen yon arab ki di m ke gen yon seri de bòs mason nèg yo jwenn sou wout yo, ebyen nèg sa yo franchman, bon, nèg yo di bonjou a lamò paske nèg sa yo, yo touye yo. Sa vle di m ta kapab di nèg yo fon iripsyon avèk fraka, nèg yo boulvèse Dèlma, ba Dèlma byen sur, o pwen ke. Genyen anviwon 4 a 5 timoun nèg yo pran e timoun sa yo yo pran an yo ale avèk yo je kwak se 5 paske se 5 m wè sou foto a y al avèk yo epi apre yon bout tan yo fè yo tounen y al lakay yo nan ba Dèlma sa vle di eee se yon fason pou di nèg yo ke a m antre nan baz ou m moutre w. M son pwisans tou. Ebyen moun delma pat konn kisa pou yo fè. Paske sa se te yon veritab operasyon goudou goudou pa bò kote mesye sa yo menm ki o nivo de belair e ki te vle enflije yon leson ak lòt mesye sa yo. Men ekoute lè se batay wap batay li mande pou trè vijilan. Paske lè ou bay advèsè la yon kou, atann ou ak yon replik. Pa bliye ke a chak pote boure ki fèt, veritab viktim nan se toujou popilasyon an. E popilasyon Ba Dèlma a pa t konn kisa pou yo te fè apre nèg yo fin fè pote boure sa nan zòn nan, touye anpil moun, menm dè pasan e mete dife nan kay anpil moun. Ebyen, koute pou tache dètre toutafè konplè. Jan gad gade la Jan gad gade la la sa se kay Kay yon moun ki boule Yo esplike yon sèten Yon sèten de odne Gen plizyè moun tout moun nan zòn nan ap plenyen Yo pèdi anpil moun anpil fanmi yo yo pran Kay sa se kay yon bòs mekanize? Ok, pa gen moun ki boule anndan kay la? Wi, pa gen moun ki boule, ala moun yo. Yo pran moun yo ale yo boule kay yo? Yo vòlè pèse bagay anndan kay la. E nou kap tande gen anpil kout zam kap tire. Sa fè nou pa fè live pou ou, se paske nou pa vle tankou met tèt nou an danje tou nan moman nap fè live la. Bonjou zanmim mwen sou radyo Telenovacion medya an ling Maten an la nou vini la nan Delma 2 Nou vini konstate kelke fè ki pase Esplike nou vreman ki sak pase a Bon Maten an la men nou leve la nan zòn 2 zè di maten Nèg yo ale papa men Nenpòt 500 Nèg ki bò nèg ki bò Nèg ri timas yo, yon pakèt lòt vòlè menm ki vin pote yon ranfò. Konprann? Pakèt vòlè menm ki pote yo rantre anndan an la. Yo rantre nan Raboto. Nèg yo boule kay mwen. Yo boule kay nenpòt 12 moun. Konprann nan zòn nan. Yo ba nou bal. E yo pran nenpòt 8 moun la yo monte lakay yo avè l la yo poko livre nou li. Konprann? Nèg yo boule kay mwen rapye pèsòn nèt men. Konprann? Ba l monte nou kay la ki kote l boule nan kodo madan li anba. Konprann nèg yo vannen nou nèt depi maten la e bagay moun rantre kay moun la kase bagay moun pran bagay moun ou konprann se sa nèg yo vin fè senpleman e pa anyen k serye nèg yo vin regle yon pakèt ti vòlè sal kap desann nan zòn nan menm vin fè vye bagay masak e nou menm nou pa al anmède yo depi a dezè di maten m di w vòlè yo antre la yap kase bagay moun yap boule bagay moun ou konprann. E nou pa janm al fè yon anyen non. Ou di negri timas sou zone bewo bèlè. Negri timas e e e neg 90 neg maya konprann e e e e 3 group vòlè sa yo avek neg solino yo tou konprann neg ekodò basya tout vòlè sa yo met ansanm net pou yo vin kraze zone nan konprann chak jou la yap libere pitit zone nan pou yo tiye m di w neg yo antre lakay mwen maten an la yo boule l rapyetè e pa 2 bal yo fè la. Sou wè. Konprann yo bay plizyè moun bal atè a la. E nan sitiyasyon konsa kisa w tap mande ansanm avèk avèk gouvènman an oubyen leta kap dirije peyi a? Anben nan nan sans sa map di gouvènman an li menm sal ka fè an konprann fòl fèl. Avèk evade prizon ki vin pou pèp la. E menm nèg sa yo kap fèl. Se opozisyon yo. Nèg opozisyon yo anlè a la yap bay zam Avèk ansyen ti vòlè ki te nan prizon lontan, ki yo vin lage yo la kay fè gwoup anlè a la, anprann, k ap vin kraze bagay moun chak jou, k ap vin vòlè bagay moun, boule kay moun nan. Anprann? Men mwen pa gen pwoblèm. E ti vòlè 117 sa yo k ap vin kraze kay moun, k ap vin fè tout bagay. Men maten an la yo boule kay mwen rapye tè la. M pa sove anyen menm menm menm menm. Men m yon chemiz, sèl sa k sou mwen an m sove. Mazo van en menm. Radio tele inovasyon remèsye w. M bliye di w sa la, maten an la nèg yo al boule kay mwen, m gen nenpòt konbyen pyès moto k kraze la. E mwen menm dayè menm se yon bòs mwen ye nan zòn nan. Se yon bòs ki konprann m polivalan, m gen m ranje plizyè bagay frè m. Konprann? Nèg yo rantre y ap vòlè bagay moun, fè moun fè defi sila. Bon kounye a men pil moto moun yo la boule nan men m la, sa m pral fè? M pa nan vòlè moto. Gabriel yo ye Gabriel lakay Gabriel yo ye. Madame koman ou ye ou sou radio tele inovasyon maten la nou prezan la nan delma 2 e kote depi maten yo sinyale nou depi vè 3 a 4 è di maten ke mesye bèlè yo anvayi zòn nan ou parèt kòm yon viktim esplike fè a kisa ou gen e kòman ou viktim nan Madame m pa ka pale menm. Esplike nou plis. Eske kòm se timoun yo te nan kabann yo, yo rantre lakay ou yo pran yo? Yo pa t nan ri men m t al soti, m t al vann. E lè m vini m jwenn dezòd la fè. Kay ou pa boule? Non. Sèlman timoun yo yo rantre lakay ou yo pran? Wi. Men w pa ka di moun ki bò ki pran l? Non. Dekline pou moun yo nan ki zòn w ap viv. Ri Senmatè, Koridò Madan Lwi. Ri Senmatè, Koridò Madan Lwi. Kòman w rele w menm? M rele Adeline. Kote w chita la, sa sanble yon lakou ki abandone, anpil kout zam. Nou wè tankou Ou debousole kisa ou genyen sou ki radyo tele inovasyon? Bon pandan map domi lakay mwen vè 4 è di maten m tande tire m pa konprann sak genyen paske m konnen zòn nan gen sekirite ladann m konnen sekirite poutan se nèg yo k rantre pandan nèg yo rantre yo vini yo brile kay mwen se la kay sa andan kap pran dife. Se bòs mekanisyen an? Wi. Lè map redi kèk grenn bagay sa yo m ta met deyò, men lè nèg yo gade yo timoun yo nan menm, nèg yo tire kou sou mwen, yo pran timoun mwen yo al avèl, yo montade timoun mwen, sa vle di m poko k al dèyè, sa vle di m chita. Enben ok, Radyo Delima se yon remèsye w. Enben m remèsye w tou pou bon travay ou. Ok mèsi. Sa vle di nou la n ta mèsi mande mesye otorite yo pou yo ka di yon mo pou nou paske. Nou toujou ap viktim pase pandan nou chita nèg yo vini yo pa epanye yo met dife kraze brile bon men egzanp men kounya la pyès tout pyès timoun mwen yo t anndan la pyès timoun mwen yo anndan sa e foto timoun yo t nan mwen la wi foto sa e foto foto ti gason ki te nan menm la kounya kounya. Enben ok mèsi. Maten an la, zòn 4 è, 4 è ui, 5 è. A ben ok, mèsi. Nan kesyon konfli ame, se Site Solèy, epi Bèlè. Donk Bèlè li menm fas a Ba Dèlma, baz krache dife nan ri Sen Maten, epi Site Solèy li menm, se Wo Site Solèy avèk Ba Site Solèy. Donk, 2 kote sa yo la antre nan lojik gè antre band rival e sa lakòz anpil moun pèdi lavi yo. Kounye a la, an nou di ke jan bagay la pati la a mezanmi, moun yo pa konn kisa pou yo fè. Ou gade imaj yo, ou wè tout bagay. Moun yo dan la povrete ekstrèm. Yo nan difikilte. E mete sou sa, yon gè san mèsi. Mesye Bèlè yo, pa bliye m di nou ke yo pote boure, yo fè lavaj. Oke! E pi, yo konprann ke tout bagay fini, sa vle di yo bay yon kou ak ba Dèlma. E byen, o bon milye de la journe, nèg yo pral resevwa yon replik. E replik sa a, m ta kapab di, li tèlman pwisan, m pa ka di li pwopòsyonèl ak frap. Nèg Bèlè yo te bay nan maten. Nèg yo pote boure, baz krache dife montre li pwisan, li pote boure. Li atake avèk fraka. Nèg yo genyen kagoul, nèg yo mete inifòm sou yo, epi nèg yo ap pase bal. Donk, tout moun Bèlè oblije bay zòn nan e moun sa yo, yo menm, kòm dabitid, y al chache yon kote pou yo kapab abrite yo. Anpil moun pèdi lavi yo. M panse ke a partir de demen nou kapab fè yon lòt emisyon sou chanè la pou n vini ak yon chif pou n di ke konbyen moun ki mouri. Petèt yon chif apwoksimatif aparaman. Men fò n di nou tou nan kad premye pote boure an genyen. Alò m ap mete enfòmasyon sa a, m toujou renmen fè sa, mete enfòmasyon o kondisyonèl paske apre w fin bay yon enfòmasyon, se pa toujou evidan ke dè pèsonn vou apèl pou vou di a se pa ditou vrè. Ebyen Donald, le fils de Pepa, ki fè pati baz ijans, misye pèdi lavi l. Misye pèdi lavi l se paske li twò kwè nan tèt li. Nan kad premye batay la, misye pa renmen abrite l, li pa renmen poste pou l pete bal. Epi, se konsa nan tire, lè advèsè yo ap tire bay nèg yo, gon bal ki mate atè, li pran misye bò dèyè. Premye bal sa a, sa cho! Epi gon dezyèm bal ankò ki mate atè ak pran misye bò vant. Ebyen, sa w tande a la a, Donald ale. Donk Donald fè vrèl pou peyi san chapo, Donald ki li menm fè pati baz ijans, te gon lòt chèf ki te nan baz sa nèg yo te deja tape li, bon finalman eske baz ijans la li menm lap depatya. Pa bliye m te di nou ke nèg 400 mawozo yo antre a fon nan batay sa, yo al pote sekou ak Belè. Men ekoute, m toujou kòm dabitid gen yon ti konsèy a la fen de lemisyon pou m di nou ke bon tande byen batay sa a li pa date dojodwi sa fè kèk tan depi nèg yo ap batay plizyè mwa nou ta kapab di e menm 1 an a chak fwa gen yon enkirsyon moun mouri nan dèlma 2 moun mouri dèlma 6 a chak fwa ke genyen yon replik anpil moun pran bal nan bèlè anpil moun mouri. Au final, vous acceptez que vous vous enlisez dans la logique mortifère. Vous êtes là pour tuer. Anpil moun ta anvi di tèt yo ke yo pap gen pwoblèm non si se nou menm kap goumen a nou menm epi nou touye nou menm. Men popilasyon sivil la l pa ta dwe mouri. E poukisa nou oblije ap batay ak pwòp tèt nou? Poukisa nou pa di nap batay ak leta a? Donk vous vous laissez guider. Men pa bliye ke si vou vou lese gide, moun kap gidew la yon jou lap fini pa baw do, moun kap sèvi avèw la lap fini pa baw do. M toujou reklame lapè. M ta swete ke toujou genyen lapè. Si ta genyen lapè ant Bèlè ak Dèlma, Maya, nou fè yon sèl, sa tap bèl wi. Moun tap kapab mache, vake libreman ak aktivite yo. Gen anpil aktivite ki tap reprann nan zòn sa yo. Tout bagay bloke, nou dakò ke. nou konstitye nou an barikad pa rapò ak popilasyon an e ki sa pou l fè? Anpil moun rete sou Bèlè, yo pa ka kite la. Anpil moun rete Dèlma 2, Dèlma 6, yo pa ka kite la. Donk, a chak fwa sitiyasyon sa yo repete, nou kapab di bagay la vrèman pa bon. E mezanmi, m toujou ap di sa e m p ap sispann di sa, m ap mande nou yon trèv mesye. Tanpri fè yon trèv. On n'attaque pas et on ne contre-attaque pas paske. Si yo pa atake, yo pap kontratake. M swete sa antre nan zorey chak moun pou ke yon neg pa gen entansyon pou atake, sa ki pral mennen yon lojik de kontratak.